Bonjou bonswa tout moun jodi a se 28 novanm 2022 m kontan ansanm avè n sou enfòmasyon yo rete la pa deplase plis detay pral vini se pou kounye a la. Yo akize lapolis ki te nan separe dwòg ak zam ki soti nan peyi Kolonbi, sa w tande a BLTS soti nan Pòtoprens debake nan zòn Sid la, se gwo zen k pete lè lapolis pat gen mwayen pou te chèche epi deniche kote dwòg la te ye a, sepandan polis nan komisarya a yo menm t ap fè wout pou lòt polisye soti Pòtoprens yo rantre e se dwòg ki t ap sere toupatou san BLTS pa t okouran kisa k t ap fèt la. Joel Karoly se youn nan moun ki gen kontwòl zòn sid la men sepandan se li menm ki gen posiblite pou debake bato zam ak dwòg e sa te rive deja kote mèt Danton Léger te mete l anba kòd pou plizyè kilo kokayin yo te jwenn nan yon bato ki te soti nan peyi Kolonbi. M prale ansanm avè n tou pou n al tande deklarasyon Mèt Renòl Jòj, jodi a k t ap pale konsènan pitit fi l ki pran bal ozalantou akademi polis la, yo kouri avè l lopital, resevwa yon bal nan bra e chofè a te an difikilte. Mèt Renòl Jòj pa t ka kenbe ak dlo nan je l t ap rakonte pitit li sove nan tantativ kidnaping e jodi a zak banditis yo ap kontinye nan peyi a. Men pou otan, Leta poko janm ka di yon mo. Rete la, plis detay ak tout e Met Edouard Georges kap pale sou zak kidnaping yo, se sou FLATV 83 rezo enfòmasyon an plis detay ak lòt enfòmasyon nan videyo a se pou koulyè la sou chanèl pa w la. Lenfòmasyon se kwa lasosyete men sak rive wè peyi sa lèm dil li difisil ann panse e blag map fè. Son peyi ki konplike. Poukisa? Dcpj, BLTS, tande byen sa TT ap di ak peyi a. Nou fè flay nan dosye a. M pral sezi pi rèd se lòske nou debake. M pa konnen, zafè kay Joel. Se poko sa ki priyorite pou mwen. Se paske BLTS desann nan Sidès e l pa vin a anyen. Alòske gen bagay nan Sidès ki debake jedi swa nan Sidès. E se sa k enfòmasyon an. Yo pa t al debake kay Joel paske yo konnen l gen gwo zam. Sa se divèsyon l ye. M wè nèg fin anraje sou rezo sosyal ou konnen nèg yo anpil yo gen alye m ap gade kòman zanmi an rele sa te bay konseye Jovenel tap fè brase milyon a Jovenel la liberis li al fin anraje l al fin awoyo yo tout wi rezo anvayi la o brèd m toujou wè l la pwisan epa ti gason k la tande byen se pa pou koze zam nan yo te ale kay misye. Se pat sa bagay la te ye. Dcpj gen enfòmasyon nan men l ke malerezman nèg yo pa fè paske yo pa mennen ankèt ase pou yo jwenn detay. Remake nan son misye pale la m sot fè n tande a misye di ke li konn al ede moun nan Segen. Kòman dcpj fè ale la Mandou epi li pa al Segen? BLTS sou blòf. Koman dcpj ap mennen yon ankèt avèk ajan BLTS? Hein? Epi li ale li di ke se kay Joel Kaoli lal fouye epi li ale Lamandou epi li pa ale nan Seguin. Mesye si nou pa konn peyi a kounya pale ak TT la ede nou. Non la ede nou paske o mwen si n te konn sa n tap fè a n te gen plis detay nan men nou gen kote n te ka rive paske kounye a se nou se nou wi ou pa kounye a dosye a la sa pral fè yo pral di nou men atansyon atansyon tout nèg ka vin pran alibi o ebyen nèg la gen zam nan kay li pou l defann tèt li etsetera ok ou wè tout nèg sa yo mwen menm dcpj m kòmanse tcheke tout wi. Paske pa gen ankenn kote yo bay otorizasyon. Moun yo pral di m o e nèg. Bon, kòman w ap konpare yon nèg nan tranp Joel avèk ti lapli Izo? Sa vle di e menm moun ou vle di yo ye wi. Si w fè yon tweet, premye reflèks ou pou di m ke e Babekyou, e Izo, e bagay ki yo gen zam, poukisa Joel pa gen? Sa vle di ou tou mete Joel nan menm nivo avè yo wi. Ki lwa ki di w oblije gen gwo zam sa yo nan men w? Kounye a w pral di, o gen lòt peyi, o eta. Non men gen lwa ki trase pou sa, ou ka gen zam. Ayiti, konstitisyon, kòd penal ayisyen an li entèdi kesyon pou gen zam de gè lakay ou, zam manch long. Sa di si w ap fè deba sou sa, ou gen yon pakèt bagay ke w ka di. Kounye a w pral di, pou ki sa yo pa t al lèt kote men atansyon, se yon kote pou yo kòmanse. Se yon kote pou yo, e nou t kraze peyi a wi. Se nou t kraze peyi a wi, men son kote pou yo komanse. O kontrè, gen moun se de men nan tèt yo mete wi lè yo tande yo arete Joel wi. Yo di, o ki Joel? Joel le puissant. Se yon bagay fasil li ye. Polisye k arete Joel yo se ewo yo ye wi. Kounye a, erè nèg yo fè ki kraze travay lan, se paske sa y ale yo al bouske kay Joel la yo pa jwenn ni. Paske yo pa gen bon enfomasyon nan men yo. E sa va lan ye wi. Kounye a lèm di yo pa gen bon enfomasyon an. Se paske eske m ka konfime te gon bay ka Joel non. M pa konfime sa. Men si BLTS debake paske li gen presantiman ou byen li gen eleman nan men l ase. Fò l fè travay la byen. Men, kòman l pral fèt? Ki sa k pase? Bon m ba nou enfòmasyon klè pou n konprann sa k pase a. Sa di, dcpj via BLTS pa t ap janm ka jwenn anyen kay Joel Khawly paske efektivman menm si l ta ladan l, gen twòp moun ki enplike. E pami moun ki enplike nan baay sa a, polisye, ou wè mwen menm? Si m direktè jeneral polis la, mwen transfere tout polisye nèt nan Marigo. TT k ap pale ak peyi a. Paske tout polisye Marigo enplike nan dwòg sa a ki soti nan zòn yo rele Ladyomoun. Li soti Ladyomoun epi dwòg la debake nan Marigo. Machin fè nuit l ap soti Marigo pou rantre nan vil Jakmèl. Èske se kay Joel li te vini dwat? E pa gen ankenn nèg otorite Jakmèl pou yo di m yo pa okouran gen yon dwòg ki rantre nan vil lan jedi swa. Si nou di m sa mesye nou sou blòf. Ou gen dwa toujou defann ke l pa t al kay Joel Khawly. Men dwòg la debake nan vil la. E atansyon. Atansyon. Fè m di w sa deja. E sa fè. Ti videyo, ti imaj ki sou ekran l gen yon bagay ki enpòtan. Kounye w gen dwa di, poukisa se Joel yo vize? Paske son abitye. Ou sezi sa? Komisè gouvènman nan Jakmèl poze lapat 19 sachè kokayin ki te abò bato Altagrace Marine ki se pwopriyete Mesye Joel Kaouli. Sou lòd komisè a ak delege Sidès la Mesye Ronald Pierre, lapolis arete 10 manm ekipaj bato a ansanm ak pwopriyetè a Mesye Joel Kaouli. 8 nan mesye sa yo gen nasyonalite etranje. Komisè gouvènman Jakmèl la, Mèt Danton Léger presize lajistis pral fè travay li nan ka sa a san patipri. Li pa t ka bay yon chif egzak, men Mèt Danton Léger souliye 19 sachè kokayin yo ka koute plizyè milye dola ameriken. 19 pakè de kokayin e non sèlman nou sezi kokayin yo, nou arete prè de 10 nèg tou ki te abò ekipaj lan. pandan tou ke nou pwosede arestasyon 2 pwopriyetè bato a ki se Mesye Joel Karoly. Nou senpleman arete tout nèg ki dirèkteman enplike ou endirèkteman enplike nan kestyon an. Nou arete yo e nou pral ranpli lè fòmalite ke lalwa mande nou pou nou ranpli. N ap fè sezin kabinè denstriksyon e tout sa nou gen pou nou fè yo se lajistis k ap kapab konnen ki nèg ki dwe kondane, ki nèg ki pa dwe kondane. Sa fè ke nou arete tout nèg, tout nèg anba kòd e nou pap ba yo libète pwovizwa. Bon, nou pa spesyalis an la matyè, men se 19 pakè de kokayin. De spesyalis ki wè kokayin yo, wè se de bagay ki trè fò. Se de kokayin ki ta gen yon sèten purte, donk sa ta vle di ke se de bagay ki chè seryezman, plizyè milye de dola. Sezi dwòg sa fèt nan Jakmèl lendi 30 oktòb pase a. Responsab yo te transpòte 19 sachè kokayin yo nan lokal komisè polis nasyonal la nan Pòtoprens. N ap soulinye kolaborasyon polis nasyonal ak Minuit pou te rive fè arestasyon sa yo nan Jakmèl. Nèg yo kontounen yon pakèt raje rakwen pou fè wout pou ajan BLTS yo travèse wi alòske tout pandan yo ap fè wout la epi nèg ap sere bagay yo pral kache foure bagay anba tè sere m di w se yon kou ou pa ka fè sa BLTS. Enfòmasyon rive sou biwo DVA. Se pa pike devan map fè. Se peyi a m ta swete sòti kote l ye a. Mwen asire m lapolis enfòme de sa ki rive a. E pa gen ankenn polisye nan Marigot ka demanti TT. avèk yon egzamen detektè de mansonj pou yo wè si TT ap bay manti. Eske yo pat nan dwòg ki tonbe nan vil la? Eske yo pat ladan l? TT kap pale ak peyi a. E dezòd nap fè? Mwen menm map kontinye detente nou, detente nou, demaske nou. E se sa ki konplike bagay lan paske lapolis melanje ladan l. Sa di, si w wè BLTS debake lopal pa jwenn anyen, se paske lapolis melanje ladan l. Dayè, pou nèg yo rantre lotbò a, wout la bloke wi. Nèg yo kontounen yon pakèt raje rakwen pou fè wout pou ajan BLTS yo travèse wi alòske tout pandan yo ap fè wout la epi nèg ap sere bagay yo pral kache foure bagay anba tè sere m di w son kou ou pa ka fè sa BLTS kòman w pral mennen yon operasyon epi w pa gen enfòmasyon nan men w ou manke dayè w pa ka al fouye kay Joel nan lamandou pou w pa ale nan segen latonbe. Li sòti nan lokalite Ladyomoun. Yo rantre nan Marigo ak li. Dwòg la debake menm sou pò nan pò Marigo a dwòg la pase. Plizyè machin fè nwit ap bwote dwòg rantre nan vil Jakmèl. Se sa bagay lan ye. Kounye a detay nèg ap di m eske dwòg sesi sa pa entèrese m. Mwen se enfòmasyon map bay. Nan chak peyi gen lwa yo. Si w menm ou konnen dwòg te devlope Miami, li te devlope New York, li te devlope sesi sela, men Ayiti yo pa di n sa. Sa a di si nou dakò kòm si tout nèg ka nan dwòg etc pa gen pwoblèm. De lè sa gen lwa t vote pou sa tout bagay klin. Tout bagay klin pa gen pwoblèm. Men tout otan n poko fè sa n paka di anyen. Tande byen! Dwòg la debake lotbò a. Bagay sa a pete diskisyon nan mitan polisye yo. Machin debake, lapolis ap sekirize machin dwòg soti Marigo pou desann nan vil Jakmèl. Ou wè si lapolis t ap travay? Depi menm avan yo t al kay misye, ou konn sa yo t ap fè? Yo ta pral mennen yon ankèt de pwoksimite. Eske moun ki abite nan zòn nan, a tèl lè nan nwit la pa t tande plizyè machin k ap monte desann? Ki sa yo te tande k ap di? Se l ankèt. Sa s on minimòm kòm anketè. Sa s on minimòm kòm anketè. Mwen m pa, m di n sa, m pa konsiltan lapolis, m pa p travay pou kòm ajan DIE. Men sa s on minimòm kòm anketè, ankèt de pwoksimite. Ankèt de pwoksimite. Sa vle di ke, enben koute, dwòg la desann nan vil Jakmèl. Diskisyon mete pye, paske plizyè moun jwenn ti bagay nan dwòg la wi. Plizyè moun jwenn ti bagay nan dwòg la. Bagay yo anpil wi, bagay yo pa piti non. e lapolis sekirize dwòg la de Marigo pou mennen l nan vil Jakmèl. Se TT k ap pale ak peyi a. Bon wè, epa w m pale a Edo. Edo, si w ap fè enfòmasyon, w pa konn sa m ap di a, di a di w manke anpil bagay vre a. Wi, efektivman, li te sot nan lekòl polis lan, epi y atake l, yo tire sou li, Li pran bal, li te gen yon moun ansanm avèl tou ki pran bal nan do. Donk men m gen enpresyon lapolis tou genlè fè yon bon travay, n ap pwofite salye e remèsye komisè Caleb avèk tout polisye l yo, paske te vin sou plas byen rapidman, paske. Yo tire machin nan, kawoutchou pete, tout bagay, menm wou machin nan rache, lè sa yo te kab gentan vin rive sou li, men si yo pa rive sou li, m prezime, byenke m poko pale avè yo, m prezime ke se lapolis ki gentan entèveni, ki fè ke pa gen de pire. Donk, e, mwen se sa m kapab di w. Kòman eta sante Sara ye avèk moun ki te avèk li nan machin nan? Bon, mwen poko kapab ap di w. Sèl bagay m kapab di w, yo nan sal doperasyon jiska prezan. Oke? M pa kwè vi yo an danje reyèlman, men Sara pran bal li menm nan bra, e ki pèse, ki soti, e jenòm nan li menm se nan do l pran bal. Èske w wè sa m di w? E yo di m plizyè. E sou la m tou la. Ok, lapolis pa gen tan kenbe mesye yo, yo gen tan ale? M pa konnen. E m pa konnen. M tèlman prewokipe, m pa m pa sonje rele komisè Caleb. Se koulè w ap di m sa la, lespri m vin sou sa. Donk, m pa konnen. M pral rele komisè Caleb pou konnen ki dènye enfòmasyon ki genyen. M ta byen renmen konnen. Maintenant kote sa fèt se nan route frère bò academy nan ki zone? Mwen pa konnen sa akademi te soti men se sou wout frè la wi se sou wout frè la yo te ye men m pa konn nan ki nivo m pa konn nan ki nivo paske pandan m chita la epi lide m frape sou li epi m rele l mande l kote w ye epi m tande pon pon pon pon y ap tire sou mwen y ap tire sou mwen epi bon m te di panike ou konprann epi epi li di weyy bal kawotchou m pran bal m di pa kanpe woule sou janm pa kanpe pa kanpe Bon, epi bon, e ki fè l sove reyèlman? Paske nèg yo t ap pousuiv li. Ok. Si nou kalifye sa k pase a, s on ensekirite jeneralize, s on atak sible? M poko ka di w anyen, m pa ka fouti bay li paske pou fò m ta gen anpil, fò m ta gen tout eleman yo nèt epi m t ap di sa se sa l ye, m pa gen m pa gen eleman yo non. M gen dè fè, dè fè men pa lè fè, wè. Mèt Renan Jòj konsènan pitit li, Sarah Hélène Renan Jòj, ki te genyen yon moun avè l nan machin li e ki sibi atak apremidi a sou wout Frères pandan l t ap soti nan akademi polis lan. Nou wè mèt la te sou gwo emosyon lè l t ap reponn kesyon n men sanble pou pitit li an vi l pa ta angaje, di ke an danje. Li pran bal nan bra daprè premye enfòmasyon yo, alòske moun ki te akonpanye l lan pran bal nan do, nou pa genyen twòp detay. Konsènan jisteman kesyon ensekirite e atak nan zòn wout frè, zòn akademi polis lan, nou konnen sa k te pase vandredi, gen direktè polis lan Frantz Elbé ki parèt yon nòt konsènan asasina direktè akademi polis lan, komisè divizyonè Arinton Rigaud, Sa di lapolis nasyonal la li tris anpil e se yon lòt ka ankò e bon sa se twòp atò e lòt kay anrejistre disparisyon brital e ki son gwo chòk direktè akademi polis nan e yo touye tou pre akademi an komisè divizyonè Arinton Rigo e de fason lach yo asasine l 2 endividi ki te gen zam nan men yo ki fè krim sa. nan apre midi vandredi 25 novanm 2022 a pandan ke direktè akademi an t ap soti nan akademi an. Nan sikonstans penib sa, direksyon jeneral polis nasyonal la di l pataje doulè e lapenn fanmi komisè divizyonè la Harington Rigaud, an patikilye madanm ni ak pitit li yo, epi tout kòlèg ki te travay ansanm avè l nan akademi polis nasyonal la, setyèm kòhòt elèv, komisè ki ap pran fòmasyon, e tout pwòch, paran, e zanmi, tout moun ki epwouve anba dèy sa a, e anba chòk sa a, krim sa a, li envite yo e pou yo pran kouraj, e li fè yo konnen ke lapolis lan deja mobilize, e l ap mobilize tout fòs, tout resous ki nesesè pou e krim sa a pa rete, krim revòltan sa pa rete san pinisyon. Polis Nasyonal lan p ap menaje ankenn efò toutotan yo pa jwenn moun ki fè krim nan, moun ki planifye, ki voye al fè krim nan, tout moun ki nan konplisite pou krim terib sa rive fèt, pou yo kapab reponn devan lajistis de zak yo e ki moun sa yo kontinye ap lage dèy nan popilasyon. Donk se yon nòt direksyon jeneral polis nan ki genyen Frantz Elbé nan tèt li ki siyen nòt sa.